Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon 27 fevriye 2023 lundi 27 fevriye 2023 nou kontan avèk ou e nap salye tout moun ki pran yon atachman tout afè enfayibl anvè chanèl sila se parti pou lèzefo bat bravo pou towo sa ki ale bat bravo pou li paske se yon nan moun ki te fè peyi sa soufri anpil. Epi n ap tou fè yon ti rale sou lòt towo ki gen tan ale yo tou. Mesye sa a li rele Gérard Latortue. Pou moun ki pa t konnen li, li te premye minis nan tranzisyon peyi Dayiti sou gouvèneman de tranzisyon soti nan dat 9 mas 2004 a 9 jen 2006. Gérard Latortue fèt 19 jen. 1934, li mouri nan dat 27 fevriye 2023. Se te yon ansyen premye minis nan peyi Dayiti. Gérard Latortue pa egziste ankò. Ansyen premye minis sou prezidans Alexandre Boniface, li mouri byen bonè jounen lendi 27 fevriye a nan Florid a 88 lane. Li te sèvi peyi a antro 2004. a Juin 2006, Mars 2004, byen sur, apre depa Jean Bertrand Aristide. Mesye sa a se yon refòmatè, yon moun ki di li patriyòt, yon eminan teknokrat. Bridsoukou nou leve maten an la a, nou tande, mesye sa a, li ale. Ebyen, n ap di Gérard Latortue, bòn wout e nou bat bravo pou li paske li ale. Men, Sa m ta di tèt mwen, Gérard Latortue li ale twò ta, nan deplèz ak moun ki renmen l tou. Paske, ou wè peyi sa, lè on nèg ou fè l mal, premye moun k ap rayi w la, se mwen. Èske n tande sa m ap di nou an? Peyi sa, lè on moun fè l mal, premye moun k ap rayi w, se mwen. Yo pran misye la, misye te nan L'ONU, li te nan Nasyon Zini, byen si, li t ap egzèse djòb li, epi, Yo voye li nan peyi Dayiti. Se yon nèg ki fè anpil misyon an Afrik lan kòm diplomat. Li pase nan plizyè peyi nan kontinan sila. E pi apre li vini premye minis nan peyi Dayiti. A lepòk Jera Latòti te premye minis, m ta kapab di se tankou yon nèg ki t ap koupe rache. Paske prezidan nan epòk la se te Aleksandre Bonifas. Pèsòn moun pa t wè Alexandre Boniface, tout bagay ki t ap fèt se te Gérard Latortue. Se kòmsi m ta kapab di jounen jodi a la a nèg yo pran yon Haut Conseil de Transition yo mete, men moun k ap koupe rache a se Premye Ministre Ariel Henry. Èske nou konprann? Gérard Latortue fè peyi sa anpil tò. Men jan yo te prann yo te mete l nan kòlèt nou an, li pa ta ka pa fè peyi sa tò, paske se kominote entènasyonal la ki te bay Gérard Latortue. Eske nou konprann? Donk, misye vini la a, premye bagay misye fè, misye remèt. Moun sa yo ki te bal job la kle peyi an. Se sak fè w wè nan epòk te gen fòs entènasyonal nan peyi an, chak swa te gon elikoptè ki toujou ap flannen la nan mòn yo. Elikoptè sa yo, ebyen y ap fè yon seri de travay la, y ap chache kote k gen min, kote k gen lò pou yo kapab eksplore. E tou sa ki enpòtan nan peyi an misye bay yo. Sa vle di son nèg ki fè peyi sa anpil krim. Si on nèg ou fè peyi sa krim, sa pou yo fè avè w? Lage pye w ou mèt ale. Ou wè Boniface la toujou li menm. Men Gérard Latortue lage cha a. E mwen m di nou, nou mèt bat bravo pou misye paske se youn nan moun ki fè peyi sa tò. Nan ansyen moun yo, kiyès ki la? Non gen Jocelin Privert. Misye fè peyi sa tò tou wi. Nou genyen Jean Bertrand Aristide ki li menm fè peyi sa tò. Men nan dènye minit yo la, li vle fè yon seri de bagay pou kapab konpanse tou sa. Genyen Michel Martelly. Genyen, kiyès ankò? E sèl Michel Martelly avèk Joslèm Privèr epi Jan Bètran Aristid ki rete. Paske Jovnèl li menm, yo manje l. Preval ale byen lontan. Preval la se youn nan moun ki te fè peyi sa anpil tò. Moun sa yo se de moun yo ta dwe leve pou yo reviv ankò. Epi pou yo kapab peye pou pèn yo enflije ak pèp ayisyen an ak peyi sa an patikilye. Mwen m pa gon grenn prezidan. Pa gon grenn premye minis ki pase nan peyi sa pou m bat bravo pou li. Ditou pa. Jean Bertrand Aristide, eske li gen yon ti padon? Paske se yon nèg ki te toujou fon jan la pou l ap kanpe rèd fas ak kominote entènasyonal la. E li menm li fè ti kichòy. Men apre sa wè lòt nèg yo? Mwen m gon grenn pwoblèm avèk Jean Bertrand Aristide jiska prezan ke mwen pap padone. Paske sou Aristid, se kòm si m ta kapab di lekòl pa t egziste. Paske lè w kanpe devan yon nèg ki gen yon 9 milimèt nan men l, ou di l avèk 9 milimèt la, li kapab fè sa l vle, l se mèt e senyè, m pa p pran l nan men w. Ou konprann? E si Jan Bètran Aristid te vle ratibwaze kesyon bandi a nan peyi Dayiti, li t ap fè l. Ò, li prefere anplifye l Pou ki sa? Se pou te kapab jere pouvwa l, jere sekirite l. E se sa k fè w wè nèg sa yo touye anpil moun ki t ap batay anfas Jean Bertrand Aristide. Donk jounen jodi a la a, se yon moun ki plonje dan le silans, men kan menm, fòk li peye pou sa. Ou konprann? Paske mwen m pa vle pou nèg yo mouri pou yo pa peye pou sa. Lè w pran yon nèg tankou Michel Martelly, sa se tèt chaje! Tèt chaje! Paske mesye sa a. Humm li fè bagay wi. Li fè anpil tò. Li koze anpil tò ak peyi a. Lajan petro karibe. Sa a depi w pale Michel Martelly de petro karibe l gaye. W ap pale l de mizik l ap griyen dan l. Men kou w di l petro karibe li sote. Li fache. Li soti pou l joure. Men le pire dans tout sa se ke li gon ekip avèk li. Wap wè gen anpil moun ki toujou renmen Michel Martelly. Lè Michel Martelly te vini, te genyen yon anviwònman paske apre le tranbleman de tè, peyi sa a te bezwen yon moun pou te kapab remete li sou ray devlopman. Peyi sa te bezwen yon moun pou te kapab pèmèt ke ebyen zafè bandi an nou fini avèk li yon fwa pou tout. Men, Michel Martelly te fè otreman. li fè klan bandi pa l e li distribye zam nan geto. Epi jounen jodi an lan, bagay la vin rèd. Lè Jovenel moute, Jovenel konsolide baz yo. Epi se menm ti bagay la. Jounen jodi a la, ou jwenn yon Ariel, ou pa konnen si l lan je nèf, ou pa konnen si l lan je pèp, men sof ke dil ap fèt. Eske nou konprann? Dil ap fèt. Sa ta vle di ke Peyi sa a, li gen pou l poze anpil nèg kestyon. E, mwen menm nan tout nèg yo, nèg kòm si m regrèt pou li se Ariel. Paske, misye te vini la pou te kapab fè kichòy. Li te kapab fè kichòy paske, lè yon nèg ou gen tout laj sa, ki sa w genyen pou w pè ankò? Paske, ou t ap pale ou di ke ou menm ou deja sove tout pitit ou, ou pa gen anyen w ap pè, ou pa pè lanmò. Men pa pè lanmò a la a. Se pa nan enterè pèp ayisyen an non. Se nan kout kat pokè, se nan mare katalbou pou kapab gen moun alapòt. Paske ou wè, Ariel Henry tèlman mare kat la, li tèlman gen pèp ayisyen an alapòt, li fè nou danse kanaval. E klima a pa t opòten pou ke kanaval te òganize nan peyi sa a. E kounya li pral fè nou brè kestyon òganizasyon eleksyon. Eleksyon pral fèt pa gon grenn zam y ap pran nan men bandi nan geto yo. Eleksyon pral fèt tout bandi pral la. Bandi ap rantre tèt yo. Eleksyon pral fèt tout nèg pral negosye ak bandi pou kapab al fè kanpay bò lakay yo. E pi yon nouvo prezidan monte, sa w tande a la pwoblèm pi rèd. A mesye, bagay la pa kab kontinye konsa. Mwen menm m ta byen kontan m leve yon jou m tande. Joslèm Privè malad. Mateli malad. Aryèl byen mal. Tout lòt moun ki te pase nan peyi sa ki bay pwoblèm, ebyen, yo peye pou kòz la. Antouka nou wè Jera Latòti ale. Moun ki te ale anvan se te Preval. Jera ale. Y ap rele toujou. Paske nèg yo pa ka ret pou kont yo anba a. Fòk gen yon ekip kriminèl en ki al anba a ki pou al fè ekip anba a. Youn ap pale a lòt pou di a men men ki mal n te fè Ayiti. Epi nan va konprann ke peyi sa li bezwen yon moun ki pou chanje l. Men jwenn yon moun ki pou chanje l lan li p ap fasil. Li p ap fasil non konnen poukisa? Mwen di pèp ayisyen yo sòt twòp. Mwen di pèp ayisyen yo nayif twòp. M pa ka konprann. Mwen m depi sou Mateli m ap batay avèk pèp ayisyen an pou l konprann paske a lepòk jete an radyo e m te konn toujou kanpe ostil fas ak moun sa yo. M pa ni pou m pa kont. Men si te gen pou kont M te toujou kont mesye sa yo nan sa yap fè paske mwen menm se te pou pèp ayisyen m te ye. Si m pran Preval an 2009 m ap asiste ak yon seyans nan parleman ayisyen an m santi kòmsi se kout kouto m pran le salè minimòm. Nèg yo fon jan la a, yo depatcha pwopozisyon de lwa Steven Benoît a. Nèg yo pran kòb nan men Preval. Nèg yo pran kòb nan men nèg nan sektè prive an. La a tou, fò nou mete baton nan wou nèg depite, senatè yo. Pase nèg sa yo se dilè yo ye. Se mechan yo ye. E ou pa ta kapab fè otreman paske lè ou gon enstitisyon konsa, li vin Yon veritable kachèt pou bandi. Bandi entelektyèl. Paske pa bliye bandi entelektyèl la li pi danje ke bandi ki ak zam nan men l lan. Paske nèg sa yo menm yo gon manèt nan men yo epi yo fè gòl lè yo vle. Donk depi lè sa a mwen te anfas Preval. Paske anpil lajan te bay pou te kapab vote salè minimòm nan a 125 goud m kwè. Se te tris. E Preval te kanpe pou bagay sa pa t rive. E l pa rive vre. Jounen jodi a la m panse ke si l te aplike salè minimòm nan li t ap lwen. Sa se youn nan kòz ki fè m te toujou kanpe anfas Rene Preval. Si m pran Michel Martelly, mwen te toujou kanpe anfas Michel Martelly paske mwen se pa t yon kestyon de pèp Lè yon nèg ou pran tout kòt fanmi w, ou pran tout zanmi w vin mete souse nan leta a, ebyen ou kanpe an PPP. Sa vle di pèp pa ladan l. PPL byen sur. Kounya lè w pran Privè, tèt chaje nèt wi. Tèt chaje. Privè se youn nan moun ki konn administrasyon piblik la byen. Men privè fè anpil lòbèy. M pat janm nan privè lan. E pa bliye, depi se moun ki nan tranzisyon nan peyi sa, yo lakòz peyi a tonbe nan anpil katchouboumbe. Osi senpl ke sa. Ou pran nèg sa ki mouri an, kòm se te nan tranzisyon, apre sa l ap rele Bonifas, epi yo pral rele privè. Paske fòk tout nèg yo kòmanse efase, efase kò nou sou sèn politik lan. pou w gen yon lòt jenerasyon. De twa grenn ap mouri la, de twa ap mouri lòt semèn, epi peyi a li menm pou l rale yon souf. Epi yo rele Ariel la, pou Ariel al jwenn yo nan tonbo a. Epi ti mesye bandi, tout ti bandi pwèl pete yo kòmanse pèdi lavi yo. Gwo bandi yo p ap ka jwenn ti bandi pou fonksyone ankò. Epi sa w tande a la a. Bagay yo dwe retounen nan plas yo. Men sèl sa m regrèt, Ebyen Nou pa gentan jijel nou menm pèp ayisyen men m di nou Nou poko prè pou sa nou menm Nou poko prè pou sa paske si nan yon peyi serye yon pèp ap soufri konsa li konnen yon seri de otorite li ta dwe mete otorite sa yo devan fèt akonpli wi jounen jodi a la li pat yon kestyon pou al danse kanaval nan channmas men li te yon kestyon pou nou bloke tout cha k ap defile sou pakou a. Li pa t yon kestyon, oubyen li pa yon kestyon pou nou kwaze bra nou pou nou gade sa k ap pase, men li yon kestyon pou tout moun pran lari pou kapab voye yon mesaj bay Vitelòm, voye yon mesaj bay Izo, voye yon mesaj bay moun ki rele Frantz Elbe a, m pa konnen ki wòl li nan peyi an, voye yon mesaj bay Ariel Henry, granmoun tèktèk. ki sòti pou l kraze peyi sa a, voye yon mesaj bay tout moun sa yo. E, si nou fè sa, l ap peze lou nan balans lan wi. Pase ke, m gen presyon ke, nou menm pèp ayisyen, nou pa kapab chita gade sa k ap pase la.